Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Alò nap baw kèk ti enfòmasyon jis avan nou antre nan manman koze a puiske nou konnen manman koze a se la deklarasyon fèt pa lansyen prezidan dè Etazini yon deklarasyon ki sisite anpil polemik e se pati. Nèg ak zam kidnape samdi 9 oktòb 2021 an. Madan Doktè Jefferson Paul, ki li menm ap travay nan Ministè Sante Piblik ak Popilasyon. Aksyon sa pase nan zòn Marcadieu nan Dèlma 40 B. Kidnapè yo mande 250 mil dola ameriken pou kapab libere l. Daprè sa pwòch li fè konnen, bandi yo pran li nan moman li t ap pale ak manman l nan telefòn e manman l te tande lè y ap pran l nan, daprè kèk temwen. kidnapè yo te abiye ak inifòm lapolis. Enben ok nèg yo nap frape bon nou pral pale yon lòt dosye wi la bon jis avan nou antre nan kesyon Donald Trump lan genyen yon video video sa mta kapab di li fèm mal anpil video kote ke map gade yon dominiken yon dominiken ki avèk 2 drapo yon drapo dominiken epi yon drapo ayisyen alò keskil fè avèk le drapo ayisyen. Ben, li mete dife nan drapo ayisyen an. Mwen jije li pa evidan pou mwen moutre nou kote l ap mete dife nan drapo ayisyen an, paske je ne pa m'excuser d'être haïtien, je suis pleinement haïtien, je dois assumer malgré tout. Men m panse ke li pa evidan pou moutre yon moun, yon lòt nasyon k ap brile yon drapo ayisyen. Petèt nou kapab wè l. ki avèk drapo dominiken an nan men l, men pa lapèn, menm si limaj li fè la une sur les réseaux sociaux, men se pou montre ke, m ta kapab di la haine ki egziste nan kè pèp sa a kont Ayisyen, ça ne me dérange pas en tout cas. Sa pa deranje m paske si Ayiti sa l ye jounen jodi a la a, La fot se pa ak peyi an e ak moun ki pi mal yo k ap chache pou y al mete kò yo yon kote pou yo kapab viv mye, men la fot nou konnen a kyès? Lè politik, lè rich epi leta. Sa vle di se moun sa yo ki pa fè anyen e ki pouse yon seri de moun kite peyi sa a pou kapab al chache lavi miyò E se la a, yo pral jwenn tout desepsyon. Nan ti espas pa m nan, kote m rete a, yon Dominiken pa ta kapab fè sa. E menm si l fè sa, m ap reflechi anpil pou m ta kapab ba l yon leson, paske si m ta ba l yon leson, aparaman, pral gen reprezay. Eske nou konprann? Sa vle di, Ayisyen ki deyò nan anpil pwoblèm, e menm lè yo tape yon Ayisyen ki deyò, yo touye, yo rache, yo imilye, vanjans lan w ap reflechi anpil pou w fè l isit la nan peyi Dayiti paske w konnen ke ou gen anpil moun ki lòt bò a k ap chache lavi miyò. E lè yo touye yo, yo lage yo anba raje a e yo rache yo, yo boule yo, Lansyen prezidan Dèzetazini, Se m ta kapab konsidere l tankou yon moun ki nostaljik di pouvwa, epi li kapab rete yon bon maten paske, ekoute byen, lè w te nan nivo sa a, ou gen nostalji, fò w al kay doktè wi pou fè yon dyagnostik pou wè si w pa frape pa laskizofreni. Paske on peut être fou epi tout moun gade w yo konprann ke se moun de byen ke w ye. Men se lè w fè yon deklarasyon, w ap pale bagay ki san sans epi tout moun ap di men sa k ap pase la? Il est fou ce type! Ebyen, Donald Trump fè konnen pi fò Ayisyen ki ap antre Ozetazini pou kwè l ye la, Moun sa yo yo pote VIH, sida. Sitou moun ki t ap tante antre ilegalman yo. Men, gen yon grenn bagay pou Donald Trump konprann. Daprè chif ki sòti, moun k ap viv avèk VIH, sida nan peyi Dayiti se 2 pousan ke l ye. E lè Trump fè deklarasyon sa a, se yon mannyè pou kapab imilye nou ankò yon fwa. Se la a m te di nou. Etazini se enterè wi. Ou wè Biden fè yon bagay? Biden imilye nou. Men Donald Trump menm vini li anfonse klou a lè l di pi fò moun sa yo gen sida. M panse ke sa ap sisite anpil kòmantè paske on è an demokrasi nou gen dwa pou n pale. Nou gen dwa pou n reyaji. Fò n pa pè. Se sa k fè w wè anpil Ayisyen konn ap fè manifestasyon Ozetazini paske yo menm yo legal, yo gen dwa lapawòl. yo kapab fè tande yo. Donald Trump, bon, c'est un cas paske se yon moun ki te vini, ki pase anba pye tout sa ki te genyen de respectable nan peyi Etazini. Donald Trump se pa pou la premyè fwa l fè yon deklarasyon konsa. Li te Toujou ap di se Ayisyen ki vin lage sida nan peyi l. Plizyè ane de sa, de ou twa zan de sa, Donald Trump te fè yon deklarasyon konsa. M kwè de zan. Gon sitwayen, anpil moun te konsidere l tankou yon sta, men anpil lòt moun te wè nan li yon moun ki fou. Li te deside reponn Donald Trump. Men misye mouri pou kò li la. Se siyis. N ap oblije ekskize m paske mwen desann nivo Donald Trump lan paske li pa respekte Ayisyen Ebyen mwen desann nivo a ansanm avèk li pou m fè Siyis reponn ni menm ke genyen de mo nou pap ka kite n tande. Ann tande kòman Siyis te reyaji nan premye deklarasyon Donald Trump te fè pou di Ayisyen ap pote sida nan peyi Etazini. Donald Trump, Se mwen menm Siyis k ap pale avè w. Phtk, Ariel Henry, moun sa yo son kansè pou peyi a. Nou sonje l te fon premye deklarasyon pou di ke Lèzetazini se maltrete lap maltrete Ayiti. Nèg sa yo se fini yap fini ak ti peyi sila a kote ke l te demisyone pa rapò ak fason li te wè yo tap maltrete Ayisyen nan fwontyè amerikano-meksikèn. Ebyen, Daniel Foot fè yon lòt sòti. les goups son tre proche de nakon tanke les Etats-Unis. n'insiste pas sur l'implication d'Henri, a déclaré Daniel Foot plaidant pour que la société civile ait voix au chapitre dans le gouvernement. Il n'est pas essentiel qu'Ariel Henry ait une voix dans ce gouvernement, d'après Salidi. Pour Daniel Foot, Phtk ak Ariel Henry se yon kansè pou peyi dayiti. M pa konn de ki phtk paske nou konnen phtk divize, eske se phtk Martelly an oubyen se klan Jovenelis yo. Men mesye gad yon bagay sak pral pase la menm? Sa vle di eleksyon k pral genyen la nou pral jwenn klan Joveneliste, nou pral jwenn klan Martelliste, antre parantèz phtk, m renmen sa nèt, m renmen sa nèt se sak fè map di nou ke. Pa gen ankenn nèg la kap batay pou peyi tout bon vre se enterè yo yap defann. Mèsi bokou Daniel Foot le fèt ke ou moutre ke dirijan nan peyi Dayiti pap defann anyen se yon pakèt gang se yon pakèt vagabon e mèsi bokou le fèt ke ou moutre ke Etazini toujou ap travay pou kapab pèmèt ke nou plonje nèt nan abim nan. Ann tande Rezime deklarasyon Daniel Foot la nan mikwo konfrè nou atravè yon repòtaj Luckson Sainville. you transparently before the American people but your down to earthness, your frankness, your at the same time Se te yon odyans ki te anime anpil e se prezidan komisyon afè etranjè a, Gregory Meeks ki t ap dirije l. Pandan plis pase inèdtan, ansyen anvwaye espesyal la te reponn kesyon palmantè yo ki t ap patisipe nan rankont sa ki te dewoule pa vizyokonferans, sa vle di a distans. Menm jan l te fè sa nan lèt demisyon l lan, Daniel Foote, yon lòt fwa ankò, kritike politik administrasyon amerikèn nan ap egzèse ann Ayiti a. Devan eli sa yo ki se demokrat men tou repibliken, Diplomat la takle gouvènman ameriken an paske l ap sipòte san gad dèyè Ariel Henry kòm premye minis. Pou Daniel Foot, aktyèl chèf gouvènman an ak tout strikti phtk a, se 50 kòb ak degouden. Pati ansyen prezidan Michel Martelly a, selon mesye Foot, kontribye anpil nan mete Ayiti kote l ye jounen jodi a. Nan sans sa a, Ariel pa ka fè pati de solisyon an, daprè diplomat la. Nan eksplikasyon li bay yo, mesye Foote denonse tou politizasyon lapolis ayisyèn nan pandan 4 dènye lane sa yo. Divès pèsonalite politik pran pouvwa a e yo devlope bon jan rapò avèk gang yo, ki yo menm ap fè lalwa nan Pòtoprens e menm nan Petyonvil kounye a, se sa Daniel Foote deklare. Toutfwa, li revele ke PM Henry te di l li prè pou retire kò l nan kontèks politik difisil peyi a ye a. Ariel Henry te di m li te prè pou l demisyone si peyi a te egzije l sa, se sa ansyen anvwaye espesyal la rapòte pandan l fè konnen li pa gen okenn pwoblèm pèsonèl ak chèf primati a. Men pou Daniel Foot, chanje gouvènman an nan kontèks sa an Ayiti, se yon veritab risk. Pi lwen, diplomat ameriken an souliye, malgre soutyen peyi Etazini, Ariel Henry p ap ka rete nan tèt gouvènman an. Mwen pa kwè l ap rete toujou, non, deklarasyon Mesye Foote, ki sipòte lide pou ta mete tout akò politik yo ansanm, nan lide pou ka jwenn yon solisyon ayisyèn ak kriz la. Selon ansyen anvwaye espesyal Etazini an, Ayiti p ap janm gen stabilite si pèp la pa ka chwazi dirijan l an tout libète. P ap janm gen eleksyon pwòp a san pou san an Ayiti. Ameriken yo te chwazi Martelly E yo fè menm bagay la pou Jovenel. Ayiti pa bezwen prezidan kowonpi e li pa bezwen tou politisyen ki gen non yo site nan rapò Pandora Papers, se konklizyon Daniel Foot, ki di li espere peyi Etazini ap sispann sipòte gouvènman Ariel Henry a. Hein kounya na konprann? Na konprann? Sa vle di ayisyen an prefere fè konplo ak blan an pou kraze peyi l. Wi se osi senp ke sa wi. Donk mwen m panse ke si Ariel serye misye ta sipoze lage kò l. Epi m pral menn fè yon emisyon talè konsa, emisyon pou m mande ti bononm yo rele Andre Michel la fò l fon poze paske M pa ka konprann on nèg ou te nan opozisyon, ou t ap pale, ou te di, peyi a pa gen premye minis, se pèp la k premye minis, peyi a pa gen prezidan, peyi a pa gen sesi, l pa gen kwèdèk, epi on bon maten ou leve ou foure kò w anba vant Ariel Henry epi kounye a se ou menm ki sèl chèf, se ou menm k ap pase kòmand. Sa sa a vle di mezanmi? M te konprann, m te konprann paske m te toujou mete nan tèt mwen pou m di ke si w gad lepase moun sa yo, Ou gad prezan yo, ebyen le futur prezan pap janm di w anyen de bon konsènan moun sa yo. Antouka mèsi la famille kòm toujou un maximum de kòmantè un maximum de partaj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail epi aprè kès kon di a la prochèn.